Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere tout bagay anfòm pou chak grenn fanatik. Jounen jodi a la, nan kad emisyon sa la, nou vini avèk 2 deklarasyon. 2 deklarasyon de chèf de gang. Yon chèf de gang nan Petyonvil epi yon lòt chèf de gang nan Palmis o nivo di departeman de l'Artibonite. Alò fòn di ke konsènan Petyonvil se Alex, nan praple nou le 17 out dènye, Selon lapolis, te genyen yon operasyon ki fèt kont Alex oubyen dèyè Alex ki li menm daprè lapolis fè anpil krim nan Petyonvil. Ba wi, sèt an kriminèl notwa, an seryal kilè. Dayè gen moun ki konn ap eseye konpare Alex ansanm avèk Greg dizan ben Alex se le pli mechan. Ebyen kisa k pase? Alex li menm vini avèk vèsyon pa li sou sa li rele pseudo operasyon lapolis mennen nan dat 17 out 2022 an o nivo de Bristou. Depi lè sa m ta kapab di Alex on ti jan renka kò l. Sa ka rive li vin nan zòn nan men Alex pa tèlman frekante zòn nan li vin m ta kapab di yon woben dè bwa donk misye te malen deja kounye a l vin pi malen ebyen Alex pran lapawòl pou di ke sa k te pase nan dat 17 out lan se pa t yon operasyon se te plito de twa bandi ki te vin dèyè yon bandi Epi li menm, li defann tèt li. Ann tande Alex k ap pale. M salye pèp ayisyen and m ap salye moun Petyonvil espesyalman. Bon, non pa m se Alex, Alex, Alex, polisye 26 yèm pwomosyon. M abite anndan Bristo. E, bon, m ap trè brèf e ke m vle demanti yon seri de bagay k ap di sou sa k te rive nan Bristo mèkredi 17 out lan. Mèkredi 17 out. M tande anpil kote ap di, anpil moun ap di, te gen yon operasyon polisyè anndan Bristou. Mwen menm m ap di non, m ap di se manti. Pa t gen okenn operasyon lapolis anndan Bristou. Mwen te atake pa 4 endividi an sivil lourdement armé. E pami 4 endividi sa yo, m te arive idantifye Edouard Luckson. alyas Ti Luckson anndan anndan anndan riyèl Maya. Se li k ap dirije riyèl Maya anndan Bèlè. Ok. Samdi, mèkredi, jou mèkredi sa a, m te chita devan lakay mwen, m ap bwè alkòl avèk de twa zanmi e e ke m jès resevwa apèl, yo di m, Ey Alex, mwen gen yon machin Mazda pikòp blan ki kanpe nan antre lakay ou a. Imedyatman yo di m sa epi. Nèg fon ti desann Pi pandan map parèt Map pale a mesye yo e Luckson te alatèt Ok Luckson te alatèt Map redi nou sa ankò Luckson se chèf gang Riyèl Maya anndan Bèlè So se li kap dirije anndan Bèlè Ann serye Si nap Ann serye bon Si nap vin dèyè gang Pousa nou oblije Si swadizan nap vin dèyè yon gang Nou kòm e nou di e gang mwen ye Poukisa nou oblije pran gang pou vin dèyè gang Ernst nou pa serye. Si nap fè peyi ke nou fè peyi n fini. Nou di nap vin dèyè yon chèf gang epi n pran gang pou n mennen dèyè gang. Luckson son gang li ye. Nou di se operasyon polisyè. Ok e ya janm di an pat janm gen operasyon polisyè. M panse ke yon operasyon polisyè se si ke nap jwenn bri. Antanke brigad de rechèch k ap la, swat k ap fè penetrasyon udmo, lòt inite eksetera. Ok, sa m ye? M pa vòlè, m pa anyen, m pa kidnapè. M ta wè lapolis ap vit devan m mezanmi. M ap swa m bese lèzam, m bay lapolis arete m pou pou sa m fè a oubyen m kouri pou m ta wè lapolis ap vit devan pou m ta pou m ta pou m ta pou m ta kanpe dan di a lapolis non. M pa tap janm ka fè yon bagay konsa ok m te atake pa 4 nèg an sivil ki voye bal sou mwen epi apre sa nèg yo fè fim avèk avèk dosye a yo mache di ke m tiye 2 ajan dcpj silvouplè dcpj ou son antite ki lwayal demanti sa yap di a tanpri paske se jou la m pa t nan afè lapolis menm byenke dcpj. Li gen yon antite ki travay an sivil, men yo toujou gen yon djakèt ki pou idantifye ke yo se dcpj. Menm lè ke yo gen jeans, mayo, men yo toujou gen djakèt la ki pou idantifye ke yo se dcpj. Men se jou la pat gen sa menm. Sèt istwa ke y ap moun ap di ke misye se de ajan dcpj, dcpj tanpri, demanti sa. Retire chay sa sou do m. M pa t anafè a lapolis se jou la. M anafè a 4 nèg an sivil ki vin touye m. Bondye nan syèl la, chans pou mwen m pa mouri. Epi yo konnen m pa mouri sa pase mal, yo fòmile yon avi yo met dèyè m. Bon, dat mwen la a mesye, nou pa janm met avi dèyè m. Dat mwen la a, m pa konn nan fè zak, m pa konn vòlè, m pa konn nan bay dwòl, nou pa t janm met avi. Se pandan bagay nou an pase flay. e kounya nap met avi e le pire sa n met nan avi an kidnapping mwen menm Alex wi kidnapping kidnapping vol a men arme e e kisa ankò m pa konnen e asosyasyon malfetè mwen menm bò lakay pam tout ti moun tout moun tout gran moun tout bagay fonksyone trè byen wi trè trè trè byen e sesi derespektan nèg yo fè a e premyè fwa bagay sa fèt bò lakay mwen mesye ki sans sa genyen mesye pou pou. Ann pa fini avèk moun nan peyi a konsa ok ann pa fini a moun nan peyi a konsa ann an nou repanse bagay yo non sa nou vle ban mwen an m pa gen kidnapè bagay non jamè m pap janm genyen l m pap janm genyen l m ap redi sa pou pèp la tande ankò m pat janm atake pa lapolis mèkredi 17 out m te atake pa 4 endividi ame an sivil E pami 4 endividi sa yo te gen Luckson Edouard alyas Ti Luckson ki se chèf gang riyèl Mayann Danbèlè. Sa di se bandi ki te vin touye m, m pa t ann afa lapolis. M t ap wè lapolis, m t ap dezangaje, m t ap kouri oubyen m t ap kite yo arete m. M vle pèp la konn sa. E afè y ap di m se 2 ajan dcpj, dcpj tanpri, silvouplè. M konnen ke m pa gen vwa ase. Ou konprann? Nou pap janm demanti l. Sa ka rive n pa demanti l vre wi. Men m konnen dcpj se yon antite ki lwayal. Dcpj pa kite, pa kite moun itilize non w pou y ap bay manti tanpri. Paske nou poko janm resevwa yon plent kont Alex ki patisipe nan kidnaping. E nou poko janm retrase telefòn Alex nan dosye bagay kidnaping. Nou poko janm resevwa plent kont Alex. Pou yo di Alex vòlè tèl bagay. Tanpri mesye, an nou pa fini a jwèt nan peyi a. Moun Petyonvil m vle nou konprann sa k rive a. Sa k rive a ki sa l ye? Bon, nèg yo bezwen retire m pou yo met moun pa yo. Men e Dye swa louwe e m pot viktwa m pa mouri. M la. M ap toujou goumen pou Petyonvil. An verite Bondye map toujou goumen petyonvil mesye jan nou vle fè bagay yo li pap bon konsa gen yon ti pwovèb kreyòl ki di bat chen an tann mèt li ok tout kote nan peyi an pa oblije gangsterize m la m la e m la ok mesye. Merci beaucoup moun petyonvil m avè nou e map toujou avè nou Alex la Alex pa mouri. Sèl pwoblèm te gen avèk lapolis se apre operasyon sila paske yo mete yon avi de rechèch kont Alex. Sa vle di lè Alex te konn ap frape nan Petyonvil, lè Alex te konn ap fè tout krim sa yo. Alex pa t janm reprezante yon danje. Men se imedyatman apre yon operasyon rate, ebyen, se lè sa m ta kapab di Alex vin pwoblèm. Tèt chaje. Antouka, n ap kite dosye Alex lan, nou prale nan departeman de Lartibonit. Yè, te gen antèman yon polisye. Yon polisye ki viktim nan operasyon nan Palmis. Depatman Latibonit. Non wè, anpil moun te kriye. Men, tande non, m pa kwè lapolis ap oblije rantre nan lojik a chak fwa l pran kou l kriye epi sa rekòmans. Nèg yo reprezante yon obstak. Fòk lapolis li menm li asime responsabilite l. Kounye a la, men sa pou konprann. Nèg yo rive nan yon moman, zòn nan tèlman kraze nan men yo, Se menm bandi yo ki ap oblije sansibilize tèt yo ankò sou nesesite pou ta kapab gen yon lapè nan zòn nan, sou nesesite pou zòn sa a kapab retounen menm jan l te ye paske menm yo menm tou, jan zòn nan kraze a, li pa fè yo byen. Ann tande chèf gang Jonas, chèf palmis ki li menm. nan mikwo konfrè nou yo nan depatman an. Ebyen sa a se youn nan mesye yo, Nacho, k ap di de mo. Dakò. N ap tann dot. Ok. E sa m ap di a, li pèsonèl avèk nèg Jan Deni yo, ki swadizan di k se kowalisyon. Nan lè nou t ap batay pou nou te nan kowalisyon an, tout moun te konn kisa nou te reprezante nou menm zòn Labalmis. Ebyen jodi a, si nap al mis la nan kad li ye jodi a la oubyen nan jan pèp la ta wè nap al mis la, jan deni an premye li konsène. Paske nèg yo bay Jonas fè tankou kay Jonas fè. E lè Jonas te fè kay la, e sa map di an gwo pran sans li byen pou tout moun kap tande m yo tou pou menm yo ka fè swivi dèyè sa map di a. Lè Jonas te fè kay la se nan koualisyon li te ye, Jonas pat ko gen relasyon a nèg Savyen. Nou la An n pale Alo Alo Wi alo n ap n ap tande w an dirèk ou mèt pale Koze pè Ebyen nou la wi n ap n ap tande w Bon ban m di w madanm Bèti si w nan moman la Pou sove latibonit sove ayiti se konsyans li tout bandi pran konsyans gen yon bagay nou ka fè nan peyi a mwen m pale m pale a Nixon deja m pale avèk lodè pou tout nèg yo tanpere pou nou ka jere pou bouk la ka mache paske lè gen jou m fon pase nan bouk la m wè pa gon moun ki ret nan bouk la nan ti sousou pou nan eta kwa. Pa gon moun ki rete la. Paske mwen menm, vrèman, mwen menm, m an defisi. Lè m te di mo a, m te an kòlè. Men jounen jodi a, mwen menm, m pran konsyans mwen. Kay pou jan m wè nan bouk pirate yo, m dekouraj pran bagay nan bouk. Anojou, m pa janm jwenn anyen menm paske pou jan m, pa gen moun ki ret nan bouk menm. Mwen menm, m chwazi. Koze pèp. Menm bagay ak John Guérin lan, nap kite bouk la reto pou tout bagay sèkile alèz e pou tout moun retounen lakay yo paske jan bagay yo ap sèkile a yo pa bon. Yo pa bon paske mwen menm, menm bouk la se lik se lik santral mwen, si m vle al fè bagay nan bouk la m achte l. Panye bouk la menm e sitou panye on moun pa konn sou moun sa kit ayè nèg kap fè makak kap fè kòl kap fè makak kote w jwenn ou di ou vle yon bandi kote w jwenn bandi sa w jwenn bandi hein nòmalman se konsyans ki pou fèt a konsyans tout bagay ka fèt. Men, Jonas, ou pale de konsyans, ou pale de ou pran konsyans, men nou konnen genyen yon antreprenè bòlèt ki kidnape, men ki poko jwenn liberasyon l. Men, atravè ki sa ke popilasyon an kounye a li menm, li pral wè priz de konsyans sa a si pa gen dèzaksyon ki poze? Mwen ba, Sa ekip la vini a mwen m pa konnen non madame Berthy. Donk mesye sa yo ta va di ke se ekip lodè ki ta va kidnape l mesye Elie Dieu ki se pwopriyetè yon bòlèt nan bouk ti rivyè de l'artibonite yo di ke se ekip lodè a ou di ke ou pale avèk lodè donk eske moun sa ki nan men l lan eske li menm li li mache nan lojik konsyans sa ke ou di ke ou pale avèk li a. Sa ka rive operasyon an gentan fèt men se pa se pa se pa alodè. Se pa alodè. Mwen menm sa m di w mwen Madan Bèt. Sòf ke kòm tout bagay sa yo te gentan pase yo pase si yo are si yo kidnape Solution Bòlèt pandan yo fin kidnape l la tout bagay yo te gentan fin pase yo pase. Men se pa se pa alodè. Mwen menm m pale a nèg yo m pran m pale a Nixon di Nixon fè bouk la kare fè bouk la kare ke li pou moun yo ka vini pou moun yo ka ka alèz lakay yo. Pa gen pa gen moun anwo a menm. Sa fèm mal anpil paske mwen wè mwen wèl pa bon e vreman mwen menm pou popilasyon m m tap goumen wè sa m diw la sèke mwen m oblije rele nan radyo a yo di a pou tout moun ki nan lakay yo pa gen anyen kap fèt. Konsepe ankò. Delta Stereo, le 105.7. Nou espere ke moun yo yo ben yap tande, men nou konnen kesyon zam nan tou, ki dispozisyon ki pral pran atravè zam yo, paske nou konnen moun yo yap toujou pè zam yo, donk nou menm pa bò kote pa nou, ki dispozisyon ke nou menm nou pral pran pou ke zam sa yo nou ta va remèt yo? Bon, dispozisyon pral pran nan peyi dayiti antouka mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.